Ki koz ou dekouraje? E sitiyasyon konplike la nap eseye abrite nou, polisye yo ki mande e pou yo kapab wè PM Ariel Henry vwala. Koman nou ye papa? Paske m pat envite w, m jis pran w pa sipriz e mèsi paske w reponn. Zòn Chalon, zòn Savann Wès, zòn sa yo te difisil daksè pou anpil moun e gen anpil sitwayen t viktim ladan yo. y konpri dè polisye, menm se gon polisye m kwè Jocelin misye te rele, ke nèg yo te fiziye misye zòn Chalon lòt bò a, yo te menm boule misye yon bagay konsa etc. Donk, kòman w ta pral fè pou ke w rekipere zòn sa yo te sanse fin gate? Monchè, m te gen misyon pou nèg yo, ok avèk tout misyon m, m debake, m fè misyon an jan m te genyen l lan. M pa fè operasyon anba m fè misyon sou nèg yo. Mwen enfòme, mwen konn kiyès nèg yo ye, m konn ki bò nèg yo ap dòmi, m debake, m pran nèg yo. Epi jodi a nèg yo pa la ankò. TT, Jodi a majorite moun ou wè k ap plenyen, k ap pale yo, ou konn sa k fè y ap plenyen y ap pale? Ou konn sa k fè sa? Se paske yo konnen lè m pran nèg yo, se de fwa nèg yo nan men m. Ou ka imajine w. Tande gen ti bagay ou gen nan men w la wi, ki nan achiv ou. Ooh. Depi yo debake Miragwàn. Ay pou m konnen ki sa yo ye. Ay ou tou ou ki ou gen telefòn nèg yo ou menm. Mwen bezwen konnen kounye a la la tèl nimewo tèl nimewo tèl nimewo pou ki moun ki apatyen ou menm ki ki swadizan ki kap vin la kap vin defann yo a. Telefòn nèg yo nan menm. Rete. Rete. Nèg yo fò wi. Alon pran bandi yo pou egare non. Li gen moun kap poze pou yo wi. Non men m yon sèl ekip la, m pa gen 2 ekip. M yon sèl ekip la k ap frape avèk mwen ojoulejou 24 sou 24. Ala ege nou ka gen yon nan tout peyi an jeneral ou ka di bon nou gen yon mil, yon 2 mil nèg ki bouse. Donk poukisa yon nèg ap pwodui sou yo ou legal ou gen zam nan men w lè w kwaz nèg sa yo w ap arete yo konduit nan komisarya. Depi nèg la gen bandi li li gen zam nan menl se zero tolerans pou li sinon yap fini pa tuye tout polisye yo fòk polisye yo pran reskonsablite yo ale gade bandi yo donk se tout peyi a ki dwe sèvi sinisye pou nèg ki bandi yo se pa ti laguàn sèlman se tout peyi an jeneral. Komisè men wap dakò avèm Kòm komisè di gouvèneman, kòm chèf de pousuit, gen moun ki pap dakò avè w, ki ap di w sa w ap di la se an vyolasyon de lalwa, dayè lapolis gen pou l arete e lajistis gen pou l tranche li menm. Èske kounye a ou pral twouve w nan sitiyasyon depi lapolis arete yon nèg se vide bal sou li? Negatif. Gen moun lapolis arete Mariana ki merite arete tanke yon nèg ki vyole yon moun, yon nèg ki kase kay yon moun, yon nèg ki kase yon machin, pa egzanp yon nèg ki rale manchèt li, pa egzanp ki koupe bra yon nèg, yon nèg ka gen zam li nan men l li tire yon moun avèk li, Mariana lapolis kapab toujou arete l. Men kanta kes yo ti mesye ki gen zam nan men yo k ap teworize moun, k ap ransone moun nan peyi a, k ap fè kidnapin nan mesye nèg sa yo nou pa ka arete yo. Daniel, si nou kontinye ap arete nèg yo, diaspora 7 kare rete kote li ye la joun nya li pap janm ka antre la. Si nou kontinye arete nèg yo, konprenem, polis yo fèk kare tonbe. Polis yo fèk kare tonbe. Paske a chak fwa yon polisye tonbe, konprenem, jodia la se se tout yon pati nan popilasyon an ki tonbe. Dayè wa imajine w, nou gen pwèske 12 milyon dabitan, nan 12 milyon dabitan bon nou pa gen 12 mil polisye. Menm si pafwa gen ti kritik sou kèk entèvansyon, men ou deklare ou bay nèg yo nip lan pou simetyè e w kanpe dèyè pawòl sa, se kisa w devlope an tèm de estrateji, menm si w pa ba nou tout detay, pou kapab kòmsi frennen aksyon bandi yo sou depateman an, alòske m konnen ou pa vrèman gen anpil polisye ki avè w, kòman w aji vrèman komisè? M gen tout zye popilasyon an ap menm k ap gade pou mwen. M gen zòrèy popilasyon an k ap tande pou mwen. Donk, ajan sekirite yo ap tande pou mwen, chofè moto yo ap tande e gade pou mwen, chofè machin yo ap tande e gade pou mwen. Donk, m gen tout moun nan popilasyon an. Lè yo wè e miskadin kwè. Dènyeman la a, gen yon dam ki nan yon machin k ap sot Pòtoprens ki ban m yon alèt sou yon nèg ki moute machin nan. M pa gen okenn nèg nan primati ki konnen rele m ki ban m presyon, ni minis Odès ki konnen rele m ki ban m presyon. Paske menm si yo pa ka kanpe wo e fò pou yo di konsa ke sa k ap fèt la la se pa bon, men kanmenm si w fè l yo p ap di w anyen tou. Paske jodi a m garanti w pa gen nèg anndan primati, pa gen nèg anndan ministè deta jistis k ap kanpe dèyè yon nèg a zam k ap touye polisye, k ap kidnape yon frajne popilasyon an. Donk jodi a la nou menm kòm militè gouvènman yo, polisye yo fòk nou pran reskonsablite nou. Fòk nou kontinye bay swè nou pou nou met san vakabon sa yo deyò k ap tiye popilasyon an. Non men komisè komisè Muscadin yo sa se vre moun nan nip yo te rele an mwen lè m te di sa men se ou te di l e pa mwen non apa m te repete aprè ou èske ou toujou gen manifeste volonte sa. Ou kwè se yon moun ki konn mouri pou yon pèp? Yon pèp pa konn mouri pou yon moun non. Yon pèp pa ka peri pou se kèk vakabon, pou 300 vakabon ki kanpe pale de 2 matisan, de de baz vitelòm, baz sesi, baz sela. Ke popilasyon an met tèt li a lapolis, nou fè yon pote kole, nou eradike nèg sa yo. Sida pi wè yon pakèt moun, janm di w la, kolera pi wè yon pakèt moun, kowona pi wè yon pakèt moun, tranblemann tè pi wè yon pakèt moun, men Ayiti toujou egziste. Monchè, ki mal ki genyen si vakabon sa yo pa ale avan w? Film kimal ki gen depi Fi vagabon sa yo pa la ankò. Non se sa se sal ta sipoze ye se sal ta sipoze ye men gen moun ki konstate ki estime sèten fwa ou fè eksè pa egzanp pa lontan m sonje ou te di ke gen yon seri de moun ki se defansè dwa zimen si yo parèt nan jiridiksyon yo ap mete yo anba kòd ou pa ka arete yon moun san l pa fè anyen komisè. Depi jodi a nèg nèg ki vin vyole timoun nan ou tande epi lèl fin vyole timoun nan li kenbe ti zam nan yo fòk li konsidere nan peyi a kòm yon teworis paske li kanpe anfas leta a li pa kanpe anfas okenn moun li kanpe anfas sosyete an jeneral e lèl kanpe anfas sosyete a nenpòt ki moun nan sosyete a kapab viktim yo pa ka bon sa. Non non bagay yo anpil wi se gwo pawòl wap pale la men komisè Muscadin di nou non e pou lenstan gen plizyè moun ki tap plenyen non se don zòn sou e kòman zòn sa rele ankò sou fondè lèzanglè te gwo ekip nèg la ki anvi al enstale lotbò a la e gen anpil aksyon kòmanse fè sitou nan nwit Men nèg yo kanpe lè zenglen la, nèg yo pase sou lanmè, nèg yo al etabli baz yo anba a. Yo di m nèg yo gen manchong nan men yo, bon m pa la m ayisyen anba a, m pa la pwofesè anba a, e nou pran lòd de nèg yo. Men sof ke m di komisè gouvènman anba a ansanm ak mayisyen an, m di mayisyen a pa gen zanmi ann swiv nèg yo, ann ba yo ti devan pou n wè kote yo vle rive, sof ke enfòme pou n pi pè yo dòmi nan ki kay yo ye.